Ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, lè nou di non sa a, ou tou wè lavalas, ou tou wè lame ti manchèt, ou tou wè Enben se yon nan nèg jounen jodia ki koz ayiti kotel ye la a gangan anvayi peyi a gangan pran tout tan ayiti moun ap mouri chak jou moun ap kidnape moun ap vyole kidonk peyi a fini ebyen medam e mesye zanmi fanatik TV lakay haiti pwen kòm yo nan video sa menm nou pral fè ou tande Rosemon Jean ki pral pale avèk ansyen prezidan lavalas la Men nou konnen ki kraze lame dayiti e vann tout materyèl yo pou l te ka fè blan ameriken plezi. E jounen jodi a nou wè peyi a gon lame yo di lame pou patat, yo ba l tout non k genyen, men sof ke si yo te mete lame a an aplikasyon, si yo te mete lame a o travay, enben genyen kèk bandi ki ta deja mòtèlman blese selon anpil moun, selon anpil ekspè tou. an la matyè. Bon, Rosemond Jean ki li menm, aprè gwo deklarasyon ke Jean Bertrand Aristide fè yè, enben nan kad gradyasyon kap fèt nan inivèsite la, ebyen Aristide ki parèt nan je anpil moun kòm on sovè, kòm on nèg serye, kòm yon bon Aristide, alòske gen moun tou ki pap bliye kantite mal ke towo sa a, li menm, li fè peyi Dayiti. Bon, lè nou di mal. Aristide vann lame dayiti ak blan li vann tout materyèl li kraze lame a li pran koudeta 2004 pa gen problèm enben anpil moun twouve ke se paske Aristide te kraze lame a ki koz jounen jodia ayiti pa gen lame ayiti pa gen yon lame tankou lame repiblik dominikèn nou wè ki kalite materyèl ke lame dayiti te genyen nèg yo te gen anpil materyèl e de bon materyèl e jounen jodia la menm yon elikoptè Lame nou di ke nou gen la a pa genyen. Tout fot sa yo yo jete yo sou do Aristide. Ebyen yè Aristide ki fè gwo deklarasyon pandan lap pale ak nèg Petro Caribe ak nèg yo ki lage peyi a nan sal ye la a alòske anpil moun pa janm kache santiman yo pou akize Aristide kòm kwa se youn nan nèg tou kap e enben e founi bandi yo zam kap founi ensekirite a nan peyi Dayiti. Ebyen Rosemond Jean la a misye pa mete dlo nan bouch li pou l pale avèk ansyen prezidan lavalas la ke nou pral fè w tande. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou, ebyen komisè Richemond w la a ki li menm frape fò nan Okay kote li arive mete lapat sou yon gwo bandi ke l t ap chèche anviwon 3 lane, ebyen jodi a finalman li mete lapat sou misye gen moun ki di bon komisè a te dwe tou Mwen telman blese misye paske neg sa yo bay anpil pwoblem ebyen nou pral fò tande e gade bandi sa ktap depale devan komisè a men si se Muscadin nou pa bezwen diw misye tap depale plis men kom se Richmond ok misye yon tijan gen kouraj poul pale e jan ke lap pale la aloske lap bay manti lap blofe komisè a ebyen medam se mesye nou pral fò gade bandi sa ki li menm ap pale nan mikwo laprès E donk devan kamera laprès dizon, enben l tap bay detay sou kantite zak ke misye deja fè nan vil la, nan vòlè moto, nan kase kay moun, se yon towo, kidonk misye tèlman fè bagay ki wong nan vil la, komisè a tap chèche l depi 3 lane, finalman li mete lapat sou misye. E pa bliye ou sou tvlakay, Haïti.com, jodi a se lendi 27 mas 2023, bòn ekout tout moun, nap tounen. Enben, Lè on al ansanm, tande, n ap antre avèk enfòmasyon yo, n ap antre tou dwat nan vil Okay, pandan komisè Richemond frape pye l atè, yon kote parapò avèk ensekirite a k ap vale teren nan Okay, komisè Richemond li menm nan gwo deklarasyon ke l fè, li di, Depatman Sid la p ap vin tounen Matisan, menm jan ak Depatman Lwès la, men sa pa anpeche. Komisè a ki kontinye ap fè yon bèl travay. Pandan n ap pale la a, komisè Richemond, nou kapab di, mete anba kòd yon mete anba kòd yon sitwayen. Nou konnen komisè Richemond depi kèk jou e l ap lave lòtbò. Enben sa pa anpeche bandi yo Yo kontinye ap simen dèy nan vil Okay an. Enben nou kapab pale Okay, nou kapab pale operasyon koupe somèy. Yon lòt chèf gang arete. Rechèche depi 3 zan pou enplikasyon l prezime nan kad brakaj vòl ame. Amel Hersan son malfektè. Yo pale de James Insikoni, chèf gang Kreyòl ki te arete nan lannwit 26 rive 26 mas sa, swit avèk yon operasyon koupe sòmèy bandi yo. Komisè komisè Richemond e bò kote pa l, nan sousi pou bay lajwa nan vil Okay, enben nou wè li mete lamen sou James Insikoni nan mòn n ap pale la. Pandan komisè a ap arete bandi, yon lòt bò, Loni, tran, Loni, Trantiris an se non yon biznismann ki tonbe anba bal kriminèl. Depi nan pwen nou gade yon yon ekstrè videyo kote komisè Richemond bò kote pa l ki arete James Ensikoni nou konnen e ki fè pati Baz Kreyòl di. E vwala medam mesye, ebyen jan ke nou toujou fè l, non sèlman lè gen arestasyon konsa, nou toujou mete foto endividi sa yo sou ekran okazou si se ta yon fanmi w, pou tou koupe kesyon voye kòb ba yo, voye transfè pou yo, ou konprann, pou tou kapab, pou ou kapab wè egzakteman foto yo, men odela de sa, ebyen ban nou pèmèt nou tande ekstrè a medam mesye, pa bliye nou tou. Pa bliye nou toujou di w Ayiti bandi sa yo tout se komedyen yo ye. Yo toujou yo toujou inosan. Yo toujou inosan. Donk bon mwen envite nou tande ti ekstrè sa a lenstan menm. A lenstan menm. Nou pati pou ou medam mesye. An nou tande kisa k t ap di antwot pi pa la swit n ap avanse. Ok An ale nou menm. Kiyès nèg ki nan asosyasyon afè a? Ban m kèk non. Chèf la. Ban m kèk non. Fè vit. Nan kad travay ou a chèf la. Ban m non Lè peyi blòk la. Bon chèf la, si ou te boule, si m te boule yon kay. Kay la, kay dam ou te boule a. Kay dam nan? Non m pa t boule kay non chèf mwen. Kote zam ou konn opere a? Chèf la, m pa t nan operasyon chèf la, m pa konn operasyon chèf la. Ou konn nan kisa m konn ale chèf la? Ou wè pa pa egzanp la, ou ka wè gen yon bagay k ap a Sèlides la, m ale, m ale m chache wè kiyès. Ou al vòlè? Non m ba w anvlòp. M ba m ba w anvlòp wi m ba w anvlòp lè m ba w anvlòp la kounya m gen yon ti papye nan anvlòp la ki ekri di w bagaj la m pa konn ba moun m pa konn ba moun wè nan zòn nan la w ap jwenn m chita m ap bwè kle men m pa konn ba moun kòman m fè kòb la m pa janm ba pale m pa janm pale moun kòman m fè kòb la chèf la si m konn vòlè Plizyè fwa, ou ta kwè arete yon vòlè li bay mwen men menm pase vòlè pa konn nan seri kou vòlè a. Ou pa janm vòlè moto? Non chèf la, si m konn vòlè yon moto. Ou pa janm brake moun? Byen mwen te gen yon moto yo pèdi chèf la. Wè te wè gwo lè ou vin mande pou mwen nan zòn nan la, ou lè pa jwenn mwen, m jake moto m detou al avè l. Chèf la, pou nan zòn nan y ap di mwen pi maledve, pi derespekte tout moun. Lè pa kite Jameson pou Jameson. Chèf la, ou menm gen sou non ki rele Jameson men m ba w kat m ba w non ki sou kat elektoral mwen. Pa gen pwoblèm mèt la. M ba w non ki sou kat elektoral mwen. M pa m pa t nan operasyon chèf la, m pa konn nan operasyon chèf la. Ou konn nan kisa m konn avèk chèf la? Ou wè pa pa egzanp la, ou ka wè gen yon bagay ka pa Sèlides la, m ale m ba m ale m al chache ko wè kiyès, epi m ta ba w anv, non m ba w yon anvlòp. M ba m ba w yon anvlòp? Wi m ba w anvlòp, lè m ba w anvlòp la, kounye a m gen yon ti papye nan anvlòp la ki ekri di yon bagay chèf. M pa konn bay moun m pa konn bay moun wè nan zòn nan la w ap jwenn moun chita m ap bwè kle men m pa konn bay moun kòman m fè kòb la m pa janm ba pale m pa janm pale moun kòman m fè kòb la. Ou pa janm vòlè? Chèf la si m konn vòlè plizyè fwa ou t ap wè arete yon vòlè li bay mwen men men m pa chèf la si m konn vòlè plizyè fwa ou t ap wè arete yon vòlè li bay mwen men men m pase vòlè pa konn nan sere kou vòlè a. Ou pa janm vòlè moto? Non chèf la si m konn vòlè yon moto. Ou pa janm brake moun? Vwala e medam mesye e komisè richmon e wap wap fè blag wi la komisè wap fè blag frèm ase bandi sa yo gang sa yo pa nan tout pale sa avèk li frèm si wap pete yon zye l rache 2 dan l ou konprann pase sa se komedi kap fèt mwen m gen presyon son son pyès teyat map gade la son fim lè nou vin ba w enfo nou pa vin poun fè w ri nan ang sa yo depi se bandi nap pran medam mesye e poutèt sa moun yo ap toujou renmen komisè e e miskaden la pa gen jwèt la Wap chèche misye pandan 3 zan ou wè se blag lap fè ou ta di se se yon son komedyen son aktè talè ou pral wè ti pati sa yo pral lagel sou tiktok talè la ok e nan nan nou pa nan tout bagay sa komisè Richemond mete granmoun sou mete granmoun sou mesye e an nou avanse e ou wè nan men se se se se nenpòte kwa nenpòte kwa e men kanmenm bravo paske ke komisè yo pran misye yo resi prann e bravo bravo wi e mesye an nou avanse avèk aktyalite an. Bon, Jimmy avan de Pasteur Salomon, ankò yn fwa Jimmy nap raple a oditè yo, endividi sa ki site James St. Ciconin se youn nan endividi ki te angaje nan batay Sephog Theilorgue e sak fè e komisè e komisè Richmond tap chachel depi byen de tan enben jodi a la enben nou wè e finalman ya rive e mete men nan pat kasab li e nap raple w endividi sa l gon mòd operatwa li se bay anvlòp a on seri de moun nan kanton an pou kapab ransone yo e nap nou tap tande kò. E lè lè nou pale de bay anvlòp, yo gon yo gon anvlòp yo yo yo ba ou yo mete yon yo met yo yo mete yon done anndan l ou avèk yon grenn bal oubyen yo bay lajan oubyen yo ba w grenn bal la. Donk se fason sa a endividi sa yo menm yo konn opere nan zòn nan. E lè yo ba w anvlòp la ou o obligatwaman ou gen yon fòt sòm dajan pou w mete ladan l pou w bay pou w bay chèf de gang sa yo. Ebyen chèf de gang sa ki arive jwenn arestasyon l ki te rechèche depi 3 zan e n ap raple ankò yon fwa se youn nan endividi Se metòd Peyilòk la te ponn pa rapò son ansyen militan ki t ap opere pou lansyèn opozisyon an o nivo vil Dèkay ki te responsab mete barikad, lòk veyi, boule machin. Se sa. Donk wè misye te menm enplike nan zafè boule kay yon dam. Ebyen nou t ap tande kòman ke komisè li menm li t ap pyesone l sou dè fè ke l te deja komèt Men malgre tout tout done yo gen de li, li reponn negatifman kòm kwa li ta fè tèt li pase pou yon inosan. Men nou abitye avè yo, men sa pa etone w menm si w ta menm si w ta tande demen si Dye ve, lajis ta arete Ariel kòm ap tande Ariel di w li inosan. Donk sa pa etone nou, nou abitye avèk sa w deja. Donk son endividi kanmenm, n ap di bravo komisè Richemond ki menm arive e mete men nan pat kasab li se menm jan avèk nou sonje kirikou ebyen mesye sa yo menm yo te responsab ebyen e boule peyi peyi lòk e mete barikad pou andre michel o nivo pou lansyèn opozisyon an o nivo e depatman sid la ankò yn fwa bravo komisè e richmon. An nou avanse e medam mesye pandan nap pale de sa nou diw ke pou jounen dimanch lan malerezman N ap eskize nou men ap te gen anpil anpil ka de kidnaping pou wikenn nan la. Men erezman gen tan gen kèk kidnaping ki dejwe egalman. M panse fòk nou rete sou ang sa kanmenm. Ebyen tantativ de kidnaping ki dejwe mesye. An nou touche sa pou moun yo. Bon, gen yon avanse nan fèt sa a. Jis avan nou antre, jis avan nou antre nan ka kidnapin lan, nap toujou rete Okay an, pandan komisè Richmond li menm an, lap fè yon bèl travay, enben nou kapab di, e ou jan w te di ata la Djimi, lè w arete bandi a li pa mòtèlman blese, enben nou konnen yap toujou la disponib, lajistis pral libere yo, enben nou kapab di, loni 30 tiris ki se non yon komèsan, yon lòt komèsan ankò, ki tiye pa bal endividi non idantifye nan aprèmidi dimanch 26 mas nan vil Okay. Dezyèm antreprenè nou kapab di ki mouri nan 4 jou nan rejyon nan rejyon an palan de meridyonal la. Egzekisyon somè nan sid Dayiti, moun nou pa rive idantifye tiye komèsan Demen kap pale sou non Loni 38 pwopriyetè yon antrepriz ki vann pwovizyon alimantè li asasine nan aprè midi 26 mas sa Okay zòn Chapantye. Selon enfòmasyon ke nou jwenn men kapab di Loni 38 li te desann pa endividi ame ki te kontwole mache piblik la nan vil la Jiska mezon lakay Leonel yon lòt fwa ankò apre Tat Murat se yon lòt komèsan ankò ki arive tonbe anba bal nan vil Okay sa kap pase konsa nou pa konnen Jimmy men nou wè bandi yo yo vle pran vil Okay pou yo Leonel. Bon nou kapab di nou wè nan ozanviwon de 72 è de tan anviwon 2 bizisman arive pèdi lavi yo Nou sonje Tat Mirage li menm dans un premier temps e pa lontan ki ta rive pèdi lavi l, bandi ta rive ouvè kout zam sou li, men jodi a la nou wè e komèsan sa ki li menm arive pèdi lavi l resamman la enben kote ke bandi e sou moto pase ouvè zam sou li. Men nou wè Dimy reyalite sa ki vin ap devlope Okay e nan vil dè Kay se pa se rezilta pa rapò yon se batay yon seri de avoka t ap men avoka t ap mennen fo avoka. ki te ki anpil ladan yo te fè pati lansèn opozisyon e malerezman gen sèten jounalis tou ki te pran pozisyon e kont e komisè Richemond men jounen jodi a la nou wè ki rezilta sa bay sa vle di se anpire sitiyasyon an vin anpire pa rapò a jan l te oparavan donk nou wè e depi depi depi lòske yo vin ap fè yon seri de akizasyon e sou komisè Richemon e li oblije vin fè retrè, donk nou pa di li inosan, men sepandan nou konnen komisè Richemon se youn nan komisè ki te kòmanse fè yon travay enpekab anndan peyi a, menm avan komisè Muscadin, e nou wè aprè komisè Muscadin menm te vin rejwenn li epi y ap fè yon travay, e se sa k fè ou wè ou wè depatman Sid la di ni kot Sid la ou wè te plizoumwen gen yon ti amelyorasyon parapò avèk lòt depateman yo, donk n ap di Atansyon, avoka k pa jwenn, depi, gon seri avoka, depi komisè yo arete bandi oubyen yo voye yo nan peyi san zapò, avoka yo pa jwenn, pa jwenn bè yo, ebyen yo toujou ap plenyen. Donk jounen jodi a la, vwala le rezilta, ebyen aprè plizyè, plizyè mwa e yo t ap kritike komisè la, ebyen nou wè vil Dèkay ki kòmanse la vin tonbe anba ensekirite jeneralize a, donk m panse ke kanmenm fòk gon efò ki fèt Fòk nou kite komisè Richemond travay menm jan nou mande pou kite komisè Muscadin travay paske se 2 2 gwo bout toto komisè kap fè yon travay nan kot sud la m panse ke si tout fwa ke yo kite yo travay m panse ke gen rezilta l kapab mye pa rapò a sa li ye jounen jodi a e nou wè ensekirite a ki vle ki vle rekòmanse ankò ap fonksyone o nivo Vil Dèkay, Salomon. Donk, nou Segond prale. mesye, just yon segond, bon la se sa map di w la, e foto mesye sa ke nou gade la ki an bleu a nou kapab wè nou ka nou kache vizaj li, ebyen malerezman misye se pa li k bandi a, se misye se youn nan moun ki viktim, se sa nap di w, komisè Richemond li menm lap arete bandi, pandan se tan e ko seri de seri de moun kap travay, seri de komèsan kap travay nan zòn nan ap mouri, donk Richemond mete granmoun sou yn fwa de pli ou pa nan arete bandi bandi lè w arete yo 2 semèn 3 jou on mwa aprè yo relache yo men kounya la se antreprenè kap tonbe se ede moun kap fè efò kap mouri nan zòn ou nan kote w ye an donk jan nou di l Richemond nou konnen w gen volonte men e twòp arestasyon Twòp arestasyon frè pam, twòp arestasyon, m konnen ke Ariel la li menm lap bay presyon a tout ekip li pou n pa touye bandi yo men mesye e jan nap gade la ebyen bandi yo nou menm nap arete yo epi yo menm yap tiye moun pwòch nou yap tiye moun pou nou se sa l ye la medam mesye ebyen jisteman se kò se kòmèsan sa nap gade la an ble an la e mesye sa ki tonbe malerezman in fwa de pi nap di kòdoleyans a tout E fanmi an. Wi e mesye an nou ale e se si sèten te gen anpil kè kontan jodia la e paske nou wè nou gen yon gwo fatra ki kite peyi an e nou wè mesye yo te pran lari ekip arab la Nèlus e pou pa di Bab tout mesye dam yo te nan lari kote yo tap di bon debara avèk madam la lim evidaman e mesye an nou avanse an touche ti ekstrè sa pi pa la suit nap avanse avèk lòt aktyolite. Enpinite tounen Rad tounen manje nan asyèt otorite ki la a swadizan ap egzèse. Maten an, m ap pwofite laprès pale, près ekri, près televize ki la a pou ede nou mennen yon ankèt pou n konnen èske efektivman Jacques Lafontan medsen eskize e kòman Ariel Henry padon e pa Jacques Lafontan non eske Ariel Henry li doktè vrèman eske l medsen vrèman paske yon nèg ki medsen gon minimòm yon nèg ki di l fè syans medikal ki medsen de fòmasyon ki doktè Ki konn sak rele moun swanye moun eske fektivman mesye Ariel Henry medsen pa rapò a sa kap pase anndan peyi a la pa rapò a rèl pa rapò a kriye ki la paske m vin rann m vin konprann yon bagay kanpay kap fèt kont lajistis lan Li bay opòtinite avèk yon ansanm detiran apre tout zak yo fin fè pou yo tounen awogan. Sa k ta di, Jean Bertrand Aristide t ap parèt jodi a avèk osi dawogans, san wont, san pite. M gen enpresyon granmoun lontan konn di, wè lè w benyen diri, lè w pa vle pran sant kò ou benyen diri. M gen enpresyon Jean Bertrand Aristide pa janm benyen. Aristide pa janm benyen. E se sa k fè w wè lè sant kò l rive nan tounen n, ou wè li gen mòd de jagon sa l vin ap pale. Men kot Janbètran Aristide mennen nou parapò a enpinite. Aristide vin chita taba la a. Premyeman, m vle nou konnen. Kay Aristide abite taba se vòlè l vòlè Jean Bertrand Aristide se vòlè l vòlè kay kote w wè l rete a e se Jean Bertrand Aristide ki kòmanse nan vòlè kay ki lage tout moun jodi a yon pakèt jenn gason jenn fanm nan vòlè kay paske yo di vòlè kay pa krim pa abi alòske konstitisyon an di la pwopriyete prive è garanti pa la lwa kòman jodi a pou Jean Bertrand Aristide ka mennen nou la. Epi pou Jean Bertrand Aristide jwenn moun chita anfas li ap aplodi l. Se pa penitansye l ye. Se pa yon kote li kondane pou krim de haute trahison. Jodi a timoun, manman, papa pitit ap kouri moute anwo, kouri desann, kouri pasi pala pa rapò a ak zak Aristide te poze. Kraze lame, kreye e lame danfè, lame ti kouto, lame bagdad. Dayè premye esperyans touye polisye se Aristide ki vini avè l. Li fin touye Christine li pran non an li bay pitit li. Jodi a men nan sa nou ye. Enpinite a tèlman ale lwen. Nèg ki vin ri ki vin la vin kwè enben si Aristide ap fonksyone an dinozò taba poukisa li menm tou yo pa fonksyone se sak mete Ariel nan sa nou ye la ki fè pa gen okenn pa gen okenn pa gen okenn tras pa gen okenn egzanp ki trase kòman jodi a Aristide kab di kapab kanpe piblikman li asime sa kap fèt nan peyi a la li di w se rezilta 2004. Alòske tout moun konnen ki sa k t ap pase an 2004. Ki sa k abouti a 2004? Se enpinite, se asasina, se kidnaping. Premye moun ki envante, ki vini avèk kesyon kidnaping nan, ki kidnape kiyès sa devan legliz Sent Ann, se te ekip Jan Bètran Aristid ki vini avèk kesyon kidnaping nan. Jodi a li tèlman santi li konfòtab, li gen yon pil moun tèt vid, konsyans vid. Leta pwodui yon rapò kote Aristide detounen 1 milya 800 milyon dola, 800 milyon de goud, nan kès koperativ yo. Zanmi Aristide, frè l, kanmarad li, tankou moun yo ta di boul grenn li, Paul Denis, Pwodui yon rapò sou Jean Bertrand Aristide. Paske tout konnen, nou tout konnen, anpil nan nou petèt lè sa a te jèn, lè Kaplim avèk Gladys Loti ap fè kèt pou y achte kostim pou Aristide al prete sèman. Lè Aristide fin prete sèman li te gen 25 goud nan pòch li. Aristide pa ret fè yon manda epi pou yon rapò, yon rapò finans. Komisyon Finans kont Lakoripsyon pwodui yon rapò Aristide kite kès leta, li pran nan kès leta 800 milyon dola ameriken. Kòman pou gen enstitisyon, kòman pou gen lekòl, kòman pou timoun ki te dwe al lekòl jwenn lekòl lè Aristide te vin toutouni vòlè prè de 800 milyon dola nan kès. Li kraze Teleco, yo vann Teleco, yo vann ona, yo vann Aceri d'Haiti, yo vann Enao, yo tout, menm fè tren. Tren an pa la. Aristide asire l ray yo, yo leve yo al vann lòt kote. Jodi a se menm Jean Bertrand Aristide paske pa gen okenn jistis ki jije nèg ki pase nan leta. Ki mennen nou la a. Ke poze l kesyon, Aristide kanpe taba, l ap palante tankou sovè. Si Aristide pa t kraze lame Dayiti, èske ou panse nou t ap la a? Nou te ka gen pwoblèm, nou ka gen pwoblèm a lame, se pa paske lame te bon, t ap bon. Sepandan, lame an pa t ap mennen nou la a. Ti moun ki tap travay minotri dayiti yo, manman yo ak papa yo te pran swen yo, e pa la yo tap ye. Mwen kap pale avèk nou an, se mwen ki te bay ti moun la fami se la vi avoka pou pou swiv Aristide wi. Apre lè nou reyini tout eleman, li pale avèk blan yo, li fè blan yo voye lajan pou ti moun la fami se la vi yo, epi li tou fon kont li pran kòb la. Aristide detounen kòb ti moun yo. Pa gen youn nan ti moun yo non ki fè filo, pa gen youn nan ti moun la fami se la vi yo ki fè filo non. Yon sèl ki te rive nan twazyèm, se yon pè deyò k fè enfòmasyon, ki edike yo. Chak kòb yo voye sou non timoun yo, Aristide detounen l wi. Epi se Aristide sa jodi a. Kòb inivèsite Aristide fè taba a, se kòb yo bay pou don, epi li pran l al fè inivèsite yo, pa l, li fè inivèsite prive l wi. Epi gde kote misye mennen nou, epi jodi a misye frekan awozan, awogans ke l genyen, san emou, san iminite. San sajès, li kanpe devan laprès, l ap pale koum koum, tam tam, tondong tong tang. Misye ap fè yon diskou ki pa gen, nan yon gradyasyon ki pa gen anyen pou wè. Kòm si pa gen yon nèg ki pou di Aristide sa w ap di a pa gen, pa gen, pa kòkode, pa gen, pa gen kòkòdans ant sa k, w ap fè a ak sa w ap di yo. Enko, enko, pa gen yon moun ki pou di Jean Bertrand Aristide gen enkonpatibilite ak sa w vle di yo ak sa w ap fè yo. Ayisyen tout moun konnen w jodi a Rony moute sou entènèt ou rale sa tout nèg fè pa gen kote pou si w te dyab epi pou w nèg fò w tounen Bondye ebyen se sa k fè jodi a ou wè Ariel vin la li fèmen jistis lan ou konn poukisa yo fèmen jistis lan y ap vòlè bato y ap vòlè tè y ap vòlè kay y ap deposede moun de byen yo epi yo asire yo ou pa gen oken rekou ou pa gen oken kote ou ka al pote plent Epi asime l. M ap di nou mesye dam, m di sa tout tan pou m fini. Nou vle al nan syèl? Libète, lapè, sekirite se li k syèl pa nou. Kòman w vle al nan syèl pandan w pè mouri? Pa gen moun ki pral nan syèl vivan. Otan ke nou pè moun yo, y ap ogmante sa k ap fèt la a. Ou pa wè. Swadizan antre parantèz Sedo minis jistis ki la a ou pa tande sa l di nou li di 1 ame tèt nou pou nou defann tèt nou 1 li yo konnen yo pa ka defann tèt nou anfas nèg a gali l pase si jodi a m pran yon nèfimèt mete l sou mwen m pran lari y ap arete m pou detansyon pou pò dam ilegal y ap arete m pou pò dam ilegal oubyen lapolis ap fizye m oubyen lapolis ap fè alyans a bandi yo Swa bandi yo fizye m ou menm u fizye m. Paske la lwa di koman ou kapab pot zam. Minis la kanpe l di w defann tèt ou. Ou vin jwenn Jorenel Senatus. Konplisite, alyans nan menm nèg Vitelòm t ap site non yo. Jodi a, olye yo mande Ariel Henry, etan done lè Jovenel Moïse t ap mete 15 goud sou galon gaz, nou te bloke Jovenel paske n te di si Jovenel gen kòb gaz sa a, enben Jovenel pral fè devlopman avè l. Ann anpeche Jovenel rantre 15 goud sou gaz la. Kounye a nou menm nou mete 400 konbyen goud. sou gaz la. Nou pa mande, yo te di otomatikman yo moute gaz la, yo pral pran kòb sa pou yo mete sekirite pou lekòl, pou se si, pou se la. Olye jodi a sosyete a mande Ariel Henry, sa w fè ak kòb ogmantasyon gaz sa a? Din pa, te gen 400 milyon dola ameriken ke yo te konn sibvansyone gaz, gouvènman sa pa sivanzyone gaz avèk 400 milyon dola sa. Poukisa kòb sa pa al ranfòse lapolis? Poukisa kòb sa yo pa mete l a dispozisyon lame a pou gen materyèl ak minisyon pou pèmèt stabilite, lapè, sekirite tounen? Yo pito ap kreye de sibtèfij, yo pito ap kreye de manèv, di y ap moute komisyon pou fè maraton pou ranmase lajan pou bay lapolis ak lame. Kote kòb gaz la? Se sa pou n mande Leta. Kot kòb gaz la? Nou menm laprès nou te kouvri yo lè yo t ap fè konferans la, e pa vre? Lè yo te di kòb sa a pral vini pou pèmèt y ap moute gaz la pou yo ka jwenn kòb pou yo peye. Achte minisyon, achte mwayen pou fè sekirite, pou mete lapè. Pa gen sekirite, fatra pa ranmase, pa gen twou k ap bouche, pa gen kouran, pa gen anyen. Epi, yo t ap kritike dola transfè, jodi a y ap ranmase tout. Pa gen okenn, men ou konn sa k bèl nan tout sa pou m fini, ki sa Ariel ap fè ak kòb la? Se ansanm de nèg sosyete sivil, pati politik ki te konn nan lari, ki te konn ap fè bri yo. Olyel pran kòb la poul bouche tou pou pote revandikasyon pou bay satisfaksyon a revandikasyon grefye sesi sela yo ebyen kòb sa li achte nou pap dòmi li achte nou pap konplis li achte Gedeon Jean li achte Pierre Esperance li achte Moïse Jean Charles li achte tout moun epi wè gon silans total. Andre Michel podyab Andre Michel podyab Jodi a On chen mouri yo fon twit Jovenel voye touye on chen ti gwav Jodi a konbyen moun kap mouri Konbyen asasina Ti moun ap sot Lè w gade sa kap pase Lyankou Sa kap pase Petyonvil Sa kap pase Tòsèl Sa kap pase Pènye Sa kap pase Kafou Sa kap pase nan diferant kwen nan peyi a Pou sosyete a, atis yo k te konn vin chak dimanch anba viyadik, kot atis yo? Kote King Kino? King Kino ann rele King, kot King Kino ki te nan tèt gwoup ki t ap denonse o wi Jovenel sesi Jovenel sela? Kote, kote lòt yo? Kote nou pa p dòmi? Kote nou pa p konplis? Jodi a yo pa t, yo pa t vle konplis de Jovenel Moïse ki t ap fè efò pou mete dlo, de Jovenel Moïse ki t ap fè efò pou mete kouran, de Jovenel Moïse ki t ap fè efò pou te fè wout Ansafolè. Men yo pa konplis de Ariel Henry ki patisipe nan asasina Jovenel Moïse, ki pran pouvwa epi ki mete nan tèt peyi a yon federasyon kriminèl ansasen, kounye a k ap detounen tout lajan trezò piblik pou satisfè moun ki te di yo grangou yo pa ka kenbe grangou a. Epi nou jodi a nou tout laprès pale, près ekri, près televize nou pa kesyone nèg yo ki jodi a ap vini avèk de fo Strateji moute komisyon pou swadizan ranmase lajan pou bay lame a lapolis alòske y ap kite lajan Ariel ap ranmase ak tout akolit yo nan men yo puiske yo tout ap miltimilyonè chak swa yo dòmi nan otèl chak swa dirijan mwen menm gen de kote m konnen yo te rete lè n al tcheke yo enfòmasyon se karibe montana bon pou m pa site. Epi kounye a yo di nou fè maraton pou nou ranmase lajan pou nou bay lapolis. E pa vre? Ebyen konferans maten an, se te yon konferans 1 pou nou te fè limyè sou pou non sèlman sipòte grefye yo men mande aske yo pèmèt yon koulwa imanitè paske gen de gwo krim k ap fèt la. Leta ap vòlè yon seri kay dyaspora, y ap vòlè yon seri de pwopriyete. Imajine w pou leta rantre nan vòlè bato. Ariel Henry mete avèk DGI, Conad, kwè ke li ka vòlè bato de sitwayen ke lajistis pa kondane, pa genyen okenn kondanasyon kont moun yo, epi kounye a yo konfiske bato moun yo, epi lè w al gade pou ki moun? Pou de moun ke lajistis ap pousuiv. Enben se pou sa maten an ankò nou fini pou nou lanse yon vibrant apèl bay tout moun anndan peyi a. Gade, ou pè mouri? Lè w pè mouri a ou k mouri pi vit. An nou tout mete men! Nan yon veritab tèt ansanm pou n retire Ariel Henry ak tout ekip ansasen yo, paske tout bandi ou wè ki santi yo fò la, se paske yo kwè yo son eyan dwa nan pouvwa ki la. Vitelòm ap frape, paske Vitelòm di m te gon pil ansasen avè m, nou patisipe nan touye yon prezidan, yo te di m mwen menm yo pral fè m majistra, Kounya a, lè yo fin pran pouvwa yo estime mwen se kokorat mwen ye, yap trete m an kokorat, ebyen m ap frape avèk yo. Men sa Vitelòm pa konprann, se malè ak malèrèz ki pa gen anyen pou wè avèk li, ke yo ap tape a. Sa vle di yo konn kote Ariel dòmi, yo konn kote yo ka jwenn yo, yo konn kote André Michel dòmi, yo konn kote Nenel Cassy dòmi, yo konn kote Vite e e e e e Rony Colin ye, yo konn kote Marjorie Michel ye, yo konn, yo konn trè byen ki moun, nan ki moun yo te envesti, enbyen. Pou nou rezoud pwoblèm nan pèp ayisyen, fòk se nou k mete men nan pat la. E se poutèt sa m fini pou m lanse yon apèl, yon vibrat apèl, bay tout militè demobilize e remobilize nan fason pa nou, pa jan Ariel vle l la, men nan fason pa nou pou nou pote yon repons a sitiyasyon difisil ke pèp ayisyen ap fè fas la. Mèsi.